Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter A bah, oh, une nouvelle émission. Un gros big up à tous les gens qui nous reçoivent depuis Canada. Carmélite, est-ce que tu vas bien? Les gens du côté des États-Unis, merci beaucoup euh, pour la force que vous nous donnez en retour. Claire Claire Labissière M panse tout bagay anfòm Mon grand frère Alix Nan fen emisyon an m gen kèlke videyo m pral pwopoze nou gade e lè sa a m panse ke l ap evidan pou chak grenn moun tande byen kapab voye yon ti kichòy e pa bliye m se youn nan moun Depi nou voye yon kichòy m toujou di nou men sa mwen fè avèk li. M toujou la pou m bay eksplikasyon paske lè w voye yon bagay pou di sa se pou tèl moun mwen toujou anvi mete w an kontak a moun sa pou konnen si li jwenn kichòy la vre. Paske mwen toujou ap atann kòmsi lè yon moun voye yon ti kichòy ou di ekute santim sa se pou wè rèl lè sa m ap fè sa m vle avè l. Men lè yon moun voye yon bagay kòmsi li pa pou mwen. Se moun nan li dwe al jwenn. Alò fò m di nou tout moun ki panse a Chilovka yo, dènyeman m te wè Chilovka. E koute, l al jwenn Chilovka. E pou moun ki nan kan Solino yo, e fò n di ke gen anpil lòt moun ki bezwen kichòy paske jan m te di nou jan de emisyon sa yo, emisyon sosyal sa yo, ebyen lè w ap gade yo se de bagay ki kapab fè dlo koule nan je w e lè sa ou menm ki aletranje ki gen yon santiman plis ou toujou anvi di ke ben gide par la jenerozite M anvi voye yon ti bagay bay RL prod pou ke li kapab retransmèt sa an retou bay moun yo. Bon brèf, ann pase nan lòt koze kote ke nou pral pote enfòmasyon ba ou men nan fen emisyon sa ou pral gen chans pou wè anpil ti koze. Premye enfòmasyon m ta kapab ba nou kote ke genyen sou sit Westyn News ki ekri move nouvèl tout moun ki te bay kòb pou fanmi Mikaben reklame lajan yo pandan lekòl timoun yo poko menm peye men kèske sa vle di an je konpran pa quand on donne ebyen se lòt moun ki pou ba ou on peut pas demander ce qu'on a donné à quelqu'un. Bah wi! Se pa evidan. Veuve Mickaël Benjamin, Vanessa Fanfan Benjamin eksprime desepsyon ni aprè ke sila yo ki patisipe nan kolekte fon pou timoun atis la ak fondasyon an ta sanble reklame lajan yo bay. Yon mesaj nan yon videyo ki poste jedi 23 mas sou kont Instagram li. Selon done ki disponib sou lyen an, sèten donatè envite e. fanmi an oubyen responsab yo pou ranbouse yo kòb yo, yon montan ki te rive nan 241 mil 645 dola ameriken, daprè madan Fanfan ki li menm pa revele rezon ki eksplike anpil moun ap mande pou kapab ranbouse yo lajan yo. Tèt chaje wi la mezanmi! Tête chargée. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Justin Trudeau, euh, si vous considérez ça comme une bonne nouvelle, eh bien, c'est Justin Trudeau qui l'a annoncé. Canada voulait prendre 15 000 imigran nan program yo fek lanse menm jan ak program Biden. Bon, kòman sa prale? N ap tann plis eksplikasyon sou kestyon sila a. Men, se ta kanmenm yon bòn nouvèl. A wè, se yon bòn nouvèl paske pral gen anpil Ayisyen la. Men ekoute, premye eleman enfòmasyon m genyen, fòk ou kalifye wi. Fòk gen ti bagay nan men w. Kòmsi ou pa kab pati de men de pye. epi w konnen w prale lòt bò a la. Men se yon fason tou pou kapab fini avèk kesyon Ayisyen ap travèse fontyè pou ap antre nan peyi moun ilegalman. Ou wè Kanada, m pap ba n manti, si nou kale nou mèt kontinye ale wi. Etazini bon, Kanada bon, men gen yon kote kòmsi depi w rive la, ou kab degaje w. ou fè aktivite rapid. Antouka nap tann pwosesis pou kapab antre nan pwogram nan epi petèt anpe pli ta ou demen nap vini avèk eksplikasyon pou ou pou konnen kòman wap ka antre nan pwogram sila a kòman yap kapab aplike pou ou tou sa. Donk kòman pwosedi yo yo etabli pou kapab kite peyi Dayiti pou ale nan peyi Kanada. Pandan nou nan Kanada fòn di ke Kanada pwopoze lajan. nan plas sòlda, paske anpil moun la t ap tann pou ke dè sòlda kanadyen yo menm yo vini la pou kapab ede Ayiti. Men ekoute pa kestyon pou le Kanada pou li pran kòmandman yon fòs miltinasyonal an Ayiti pou mate vyolans gang ame yo tankou jan Etazini Damerik swete sa e ki ap tante pèswade peyi Jisten Trido a sou evantyalite sila. sur le dossier concernant Haïti san li pa pase a kote Justin Trudeau ekarte kategorikman. Alò ekoute, lè w ap pale avèk yon moun pou sila yo ki ap pale kreyòl, ebyen depi yon moun di w li kategorik nan yon dosye pa egzanp w ap pale avèk yon fanm, fanm nan di w ekoute m gon refi kategorik de sa w di m nan ou pa menm bezwen kontinye sof yon mirak. Paske depi moun nan di w kategorik, sa vle di li kanpe dèyè sa l di a, li klete l. Ou konprann? Donk, lè Justin Trudeau di li ekarte kategorikman tout ide pou peyi li ta pran tèt 4 mil sòlda nan peyi Dayiti tankou Jan Wachintonn swete sa. Lame kanadyèn nan di li krenn ke sòlda yo kapab sib atak gang ame yo epi tou Bavure militaire en cas de riposte. Sa a enpòtan wi men piga e jwe yap jwe non. Kanada ap pran prekosyon, li vle pito akonpanye lide pou lapolis nasyonal ta envesti nan fòmasyon polisye ayisyen yo. E pou sa, tande byen wi, premye minis kanadyen an anvizaje bay prezidan ameriken yon plan durjans de 250 milyon de dolar, an favè lapolis nan peyi dayiti 250 milyon dola kès kon va fè avèk si wi yo pral pèmèt nou gen elikoptè de gè yo pral voye cha ki pi sofistike epi nèg yo pral pase alaksyon se anpe sa donk depi lèm te di nou ke kanada se ikrèn ki preokipasyon donk pa kestyon pou ke kanada li menm li pran yon tèt Fòs nan peyi Dayiti ou byen voye sòlda li. Si Lèzetazini enterese ebyen Lèzetazini li kapab vini pou antre nan koze sila. Bon mezanmi tande byen. M te pale non de dosye sosyal yo. Pou tout moun ki nan peyi Etazini, ki Kanada, ki Gwadloup, Martinik, La Guyane, Il de la Reyinyon, Il Moris, tout il antiyèz yo. ebyen, fom dinon byen ke emisyon sa yo yo komanse deja. Donc à partir de demain, que je me en numéro pour nous capables d'entrer en contact, parce que à chaque jour, il y a euh, de nouveaux fans, il y a des gens ben qui tombent sous RL Prod pour la première fois. Donc ces gens-là souhaitent entrer en communication avec toute l'équipe de RL Prod. ben, ils ne savent pas comment faire. Certaines fois, c'est les malgadés euh, à travers certaines émissions réalisées. Epi m wè ke dè jan ki dis byen RL jèmrè byen antre an kominikasyon avèk twa kòman fè eske tu pè nou lese en nimewo de telefòn ben ekoute apati de demen lap afiche epi lè sa a nap genyen posibilite poun kapab rele m nou konn poukisa dosye m pral fè yo yo enpòtan mwen se yon moun ki prime jenewozite anpil se pa Sa pap fèm byen poum ta fin fè entèvyou avèk yon moun epi pou moun sa dim li gen 2 jou li pa janm manje epi poum vire m gadem wèm paka lage menm yon 500 goud nan men moun sa waww sa ap fèm mal e gon seri de moun se ouk pou al chache yo Paske pa bliye gen moun kap soufri ki vreman diskrè nan soufrans li. Kom si moun pa bezwen konn afè l. Le konsa Bondye voye yon moun pou al chache konnen pwoblèm ni, pèn ni. Ebyen tande byen, m te resevwa yon aktivite nan emisyon m te fè dènyeman, m te di konbyen kob li te ye. De la pa d'un fan. E nan kob sa li te di m ke fè an sot ke. 5000 goud ale jwenn Shilovka. M fè sa. Mwen voye w wè on seri de moun ki nan kan Solino a. Men èske w konnen w te mèt gen on milyon dola? Li pap janm ase. Sa k ap fèt la se yon bagay ki ka fèt de manyè senbolik. Paske moun yo nan bezwen. Men ekoute! Gen yon bagay ki di pipi krapo ranfòse larivyè. On toujours dit ça chaque jour. Dites à tout que, écoutez, je n'ai pas besoin d'envoyer 100 dollars. Vous comprenez Je peux même envoyer 1 dollar. Mais écoutez, vous êtes 306 000 personnes. Si seulement, alors c'est 307 bien sûr, hein. je me suis trompé d'abonnés, de, nombre d'abonnés. Sinon, 7 là, 7 sa di, chak gen ap vwoy yon dola, sa deja fe 7000 dola. Kounye a nan 7 mil dola sa a, yo gendwa di ARL, Kenbe mil dola sa a, oubyen 2 mil dola sa a nan pòch ou. Men lòt 5 mil dola la, fè ansòt ke sila yo ki nan difikilte, sila yo ki nan pwoblèm, yo kapab jwenn nan kòb sila. Tande byen sa m pral di nou. Men sa k rive yon fi. Jounen jodi a la ou menm k ap tande epi k ta tande nimewo fi sa ki gen posibilite pou ede èske w p ap ede. Aprè li te resevwa lanmò, tande byen wi, pitit fi li ki mouri ak bal. Sa vle di sèt fanm la ke vous allez regarder pitit fi li mouri anba bal. Li te bezwen èd pou te kapab. fè antèman paske nou konnen an Ayiti menm lè yo boule yon moun depi fanmi li kapab jwenn rès ti kò a l ap ba l yon fineray kanmenm kèlkeswa jan sa ye. Gen yon mesye ki deside ede l. Tande byen wi! Li fin pran randevou ak mesye a. Mesye a ba li yon chèk de 30 mil goud. Men ekoute, chèk la pa gen anyen sou li epi misye a. Epi yo vòlè telefòn mwen met sou li ankò. E menm jan nèg la te ka fè n al yon kote l fizye nou tou lè 2. E manmi m te vin la yè. Li te gen yon enkonvenyan ki fè l te vin la yè. Pa rapò yon grand sè m ki mouri. Yo pa ba l. Kounya maten an pandan m met rad sou mwen m pral regle afè pèsonèl pa m. Epi gen yon mesye t rele manman m. Depi yè l ap rele manmi m. Apèn lè manman m sot la. Ke ya ba nou èd kanmenm. Ya maten an pandan map met rad sou mwen poum soti mal regle afè pam nan epi e li moman li rele manmi m li dim eske li gen yon pitit gason l ki ka siyen pou li menm kote al pale avèm vrèman epi li pran non m li fèm voyel pa yon sms men sms la la ya li dim lap tann mwen bò otèl montana petyonvil bò M ta travay peyi a pa bay anyen pou ou. Manmi m te gen nou 7, li pèdi 2, ret 5. Nan 5 lan, e mwen t gen objektif a tèt mwen. Mizè peyi an nan kò m, m pa ka viv. Lè a m jwenn yon bon po chen m ki di l ta pote m Sendomeng pou m kite Ayiti. Paske m te gen yon dènye vòs ba li, m te di m pa gen okenn repo ankò se tande non m nan move zak konnen ke li pa bezwen fache paske m pa gen okenn sipò ankò. M gen 2 pitit sou kont mwen, Marasa a Rey. M te kòmanse al travay nan Lakouwòn 6 janvye yo kanpe m. M gen tan peye lekòl timoun yo. Bon, lè m wè fi an vin ap ban m chalè pou tèt timoun yo, m bloke fi an. Kounye a avanyè m oblije ba l yon pawòl, m di l m al Sendomeng sepandan m poko menm deplase. Se dimanch li te vini m te pral deplase. Maten an m te pral fè tikè a. Bon. Men telefòn nan pèdi. M pèdi tout avwa m nèt la. Men di w m pa gen ankenn repo ankò paske sa m ap regle a l te gentan enpòtan pou m te regle l pou m te lage pye m. Men mantèman sè m nan m pa t ap suiv tèlman m te gen objektif. Yè pandan m soti m al kot yon zanmi m pou m prete m yon ti kòb pou m ka fin arive kòb la pou m al Sendomeng, m manke pran bal nan bagay kidnaping la. Moun ki dèyè m nan pran yon bal nan ponyèt pandan l ap monte dèyè m nan, Bondye depanye m. Alòske m pa gante mo konkò la. Premye ke tout moun wè vizaj mwen, si demen yon jou n ta tande yo nan tenten, donk yo pa bèy dekouraje paske mwen menm jan bra a prale a m pap ka siye l. Paske m gen yon fanmi sou tèt mwen, m gen manmi, m gen pitit mwen, m gen tèt mwen. Fò m manje, fò m bwè. Alòske ou aprann tout sa w dwe aprann, yo mande w fè yo. M gen tout, bon m pa ka viv. Facebook pou m ka al moute sou paj mwen pou m pran nimewo moun nan sèlman pou m ka gentan fè kout pye rive kote l. An apre lè m fini m a tcheke nimewo natcom nan. Si yon zanmi gen yon telefòn li ka fè m kado, fè m kado telefòn nan pou m ka gentan retwouve pou m ka gentan retwouve nimewo ke yo ap regle bagay la moun ki te peyi an. Alòske se pa sèl se pa sèl Sendomeng m ap rete, pwosesis sa ap rive pou pi lwen men Sendomeng yo di fon ti skal annatandan. Alòske se pou jan m te pale ak zanmi an ki. fèl touche pou fè wèl ka retirem nan peyi an alòske si gon moun ki ka sove imilyasyon sa pou mwen sovel paske m te gentan di manman pitit mwen m deplase men li panse m gentan sendomeng lontan epoutan m poko la map bat nen pou m wè kijan bagay yo ka fèt paske pou travèse fwontyè a fòk gen anpil ti monnen nan men w pou w ka jere raketè yo se pa rakèt m tap pase paske m patap achte yon tikè paske m patap rete sendomeng anpil tan. Alòske si m gen yon frè, yon zanmi ki ka ban m yon telefòn pou m ka rezoud sa, silvouplè ede m. Sèl sa m ka di nou. Jodi an la, yon moun ki te vle ede w e li vòlè telefòn ou, si yon moun ta vle retou yon èd ba ou, pa ki mwayen yo kapab fè sa? Bon, m gen nimewo manmi m nan. Nimewo manmi m nan ankò, se menm nimewo an. Avèk, m gen sim Digicel mwen atè, sim Digicel mwen atè e Natcom nan te anlè, paske sou Natcom m te konn fè nèt pou m te ka plis pale a moun Chak jou mwen rann Chak jou moun like paske m pa vle lage moun yon may paske yo toujou dim la map chofe yo alòske m yo voye 2 mesaj pou mwen deja e twazyèm mesaj la mwen li pou m ka fin fè tout bagay nèt alòske m ta renmen sou ap edem pou m jwenn yon telefòn pou sove sa mwen fè sa mwen paske m pa renmen parèt devan mikwo ayè menm manmi m te vin la yè se pandan m sou telefòn m twouve sa son imilyasyon pou mwen paske m te ka pran chay manman m met sou do m. pou m ede l a tout sa l ap fè men pa abòde pri ma ensekirite a m pa gen stabilite m wè vi m konplike m mande yon zanmi yon èd pou l ede m fè pwosesis la rive pi devan bon li kòmanse ede m bon men vòlè a detwi m nèt m santi tout moral mwen m ap bay manman m kouraj men m pa gen kouraj nan men m ou mèt chache yon gout san nan m ou nan men paske m pa gen okenn rekou ankò. Sa tris antouka. Sa tris. Bah oui. Se vrèman tris pou ap gade bagay yo konsa nan peyi Dayiti. M prale fè yon lòt emisyon paske genyen kèk moun la nou rankontre nan kan Solino a, nou yo jwenn ti aktivite, yo di mèsi kanmenm. Men gen anpil lòt tou ki ta swete anpil bon samariten ki nan entènasyonal la pou kapab fè ti jès paske m konnen nou kapab fè sa. M pa bezwen site non paske m konnen depi m lanse apèl m ap jwenn anpil moun